Studio nou an chofe aswè a, chofe, chofe, chofe. N ap mete pou yo, mete pou yo. Letènèl ka ba oul. Si son viza ou bezwen letènèl ka ba oul. Le sang de Jésus le sang de Jésus. Alelouya. E sa te kòm atake mwen isi a. Baoul, baoul, baoul, baoul. Eske w kwè Letènèl kapab ba ou l? Ok, nap di tout moun bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Rony Original Immigration Service Show la Kayou. Ab, an kenbe adorasyon, an kenbe adorasyon. Desizyon. Gen desizyon m ale woy. Nou prale Kanaran, nou prale New York City, nou prale Etazini, desizyon nou se pou nou antre. M ta mouri san kò. Se konviksyon m, se konviksyon m pou m prale aa. Men nou pap travèse fontyè. Nap retann pou n jwenn viza kounya la. Ou menm ki gen fanm ou ki Etazini. Aprann konnen ke jodi a la Joe Biden anpeche moun travèse fontyè e sa l vle fè pou ou li mande w pou w ranpli pou fanmi w. Wi wi wi desizyon an se pou antre Miami.